Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kawo pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon danble fòk nou di ke peyi pral lòk se sa yo anonse e eske nou gen ren pou n pran peyi lòk Wi, mwen m pran angajman sa pou m di wi paske si nou gen ren pou n sipòte ensekirite patikilyèman kidnaping, moun ap mouri pasi pala, grangou, chomaj, tout pwoblèm sa yo, m panse ke la tou nou kapab gen ren pou n sipòte yon peyi lòk. Men ekoute, m pa vle ke pou nou antre nan lojik peyi lòk la pou de nèg ki ap fè politik akapare mouvman sila. Peyi lòk, se paske Ayisyen pa ka viv Ayisyen elas! Bandi ap kidnape moun pasi pala, moun ap mouri nan tout geto, moun pa ka fonksyone e le gwo di pwoblèm se pwoblèm karbiran an. Sa fè prèske 15 jou depi ke pwoblèm sa li vin yon pwoblèm akri. Pou sòti Dèlma pou moute Petyonvil, si w gen chans jwenn yon kamyonèt, ebyen ou kapab peye jiska 100 goud. Yon kous moto jounen jodi a, li rive nan 1000 goud, 1500 goud. Yon galon gazolin, si w gen chans jwenn li, ebyen ou kapab peye l jiska 400 dola. Paske hier soir pandan mwen ap siyone kèk zòn ebyen gen nèg la ki di menm si yo ta jwenn galo gaz la a 500 dola yo tap achte l. Eske yon peyi dwe fonksyone konsa? Nou rive nan yon sitiyasyon se kòm si nou atenn somòm nan. Peyi a dwe eklate. Fòk li eklate. Men, atansyon, sitwayen. Un maximum de prekosyon paske sak pral fèt la la a. M swete ke inosan pa peye pou koupab la ladann paske gen anpil pawòl kap pale, gen anpil dezòd ki pral fèt, gen anpil lòbèy ki pral pete. Si n ta kapab fè referans ak voice sila a, ebyen nap di tèt nou tou senpleman si se yon ti pen nap achte met lakay nou, nap achte yon ti sik mete lakay nou avèk dlo, an nou fè sa prese prese paske bagay la pral konplike. Ann tande. Map di tout ayisyen sa. Tout sa ou wè kap fèt nan peyi a la li te gon jou li te kòmanse ebyen li gon jou poul te fini. Ebyen nou menm nou pran dispozisyonn pou nou leve kanpe pou sa kap fèt la la poul fini. Map di tout moun sa. Fè mesaj sa pase pou l rive nan zòrèy tout moun k ap viv Ayiti, kèlkeswa nan depatman ke w ye a. Lendi, si Dye ve, m ap repete pou nou ankò, lendi, si Dye ve, nou menm, avèk yon ekip, m p ap site konbyen moun ki gen nan ekip la, nou pran dispozisyon nou, kèlkeswa nèg ki nan Leta a, Kèlkeswa nèg ki nan leta konnen pou nou pa konn kay yo nap mache pran yo men sa mal a men nap mache pran yo grenadye alaso sa ki mouri zafè a yo paske nèg sa yo mechan em ba yo garanti kèlkeswa machin leta kèlkeswa machin ki gen plak SE ki pase nap boulel ak tout moun ki ladanl. Nap boule l ak tout moun ki ladan l. Manman pitit lendi si Dye ve mare vant. Pa gen jwèt nan sa kap fèt la la. Paske nèg yo pran nou, nou menm pèp la, yo pran nou pou twal pye. E pa nenpòt mòp kap pase nan chanm lakay yo. Fòk sa a te kòmanse e fòk li gon fen. E m ba nou garanti, mwen menm ak tout ekip mwen, n ap nan lari a, n ap sot deyò a pati de 6 zè di maten, kèlkeswa moun k ap travay nan Leta. Alò, m ap di byen, moun nan gen dwa ap travay nan Leta, l s on ti malere, l s on ti malerèz, men depi se nèg gochabrak yo, M ba nou garanti, depi n make kwaze avyon yo sou wout nou, pa gen lese pase. Brile an sann. Depi n konn kay yo, n ap mare feso. Aswè a la, n ka al atake kay sa a, nou pral atake l. Demen swa ankò, nou pral atake kay sa a, depi n konnen l, n ap mache pran yo. E pou n tiye pi fò nan nèg sa yo, paske nèg yo mechan twòp. Pèp ayisyen an, nou pa kapab ankò. Glòstil ap moute 12 dola, espageti ap vann 17 dola, ti mamit diri ap vann 22 dola mesye, fòk sa kanpe. Dijisèl nou gen pou aranje w, w ap fè makak, pran ti polisye mete devan biwo yo, fè kaka, w ap vann telefòn tèt nèg, minit ap moute tèt nèg. Mete kat sou telefòn wap vòlèl ou menm avèk moun kap kidnape moun yo pa gen diferan fè ti kaka kòmsi fè zam rele tèt li revolisyonè revolisyonè kisa bon revolisyon bon ou son yon revolisyonè ou pa janm fè sa pou fè a mache pran nèg yo mache pran nèg yo e menm prè poum akonpanye nou avèk ekip mwen mwen gon ekip de 170 nèg la ki disponib pou sa. e poutèt sa map fè vòz lan, m voye vòz lan pou n pataje l mwen pa bay non m. Map ba nou garanti lendi nap konn kiyès ki tap pale la a lè n kòmanse wè tèt nèg ap sote ak manchèt, nèg kòmanse ap pran kout kouto, nèg kòmanse ap pran bal nan mouda yo e nou menm nou prè pou n mouri nou menm. Paske seremoni bwa kayiman an s on pakèt nèg ki te gen volonte ki te fè l. Ebyen menm san kouchon vle lendi. Pale avèti pa tiye kokobe. Mèsi. La a ou sot tande yon sitwayen. Yon sitwayen ki ap pale e ki poko vle bay non l. Kote ke li fè konnen li genyen anviwon 117 nèg avè l. Nèg ki pral lanse operasyon dechouke nèg ki nan leta a. Dechouke nèg k ap fè politik abolotcho. Dechouke nèg ki anpeche peyi sa a avanse. Sa vle di, semèn lòk sa yo anonse a. se kapab yon semèn k ap mete nou nan gwo tèt chaje. Se sa k fè m mande pou tout moun pran prekosyon. Apati de lendi 25 oktòb 2021, jan yo te anonse sa, peyi a pral lòk, peyi a pral fèmen. Peyi a pral fèmen pou di non ak ensekirite, pou di non ak chomaj, pou di non ak grangou, pou di non ak kidnaping. Pou di non ak kesyon gaz la ki vin mete nou sou dèyè nèt, fòk nou di ke apèl sa lanse depi vandredi pa bò kote Fòs Sendikal Ayisyen e anpil lòt sektè nan peyi a fè eko ak revandikasyon sila a, Ebyen, a partir de lundi, pa dekòl, administrasyon piblik la ap fèmen, tout lòt antrepriz ap fèmen, si yon moun bezwen yon ti bagay, kouri pran l depi dimanch paske bagay la pral difisil. Ann tande kòman sa te ye. Jan tout moun konnen li, FOSA, Fòs Sendikal pou Sove Ayiti, inisyatè batay konte sekirite a, e maten an nou nan twazyèm faz batay la, e nou ta ka di se faz ki ekstrèmeman enpòtan e apre grèv 4 oktòb apre grèv 18, 19 e maten an nou devan kamera laprès nasyonal kou entènasyonal pou n di nou menm nou te deja etabli yon metodoloji e paske nou konprann trè byen Grèv la son eleman de motivasyon e jodi a popilasyon kòmanse motive e san kaskad nan tout peyi a, peyi a kòmanse leve pou jwenn yon dejèl pa rapò a sitiyasyon. Nou pral fè lekti yon nòt de près ann atandan n reponn kesyon, men pèmèt nou di w maten an tou pèp ayisyen entelijan. Nou pap voye pinga non. Nou pap di ryen de kontrè. Nou kwè nan demokrasi kòm sistèm e nou sòm de pasifis ki pa kwè nan vyolans. Men kòm sistèm ki la l ba nou dwa ak enterè pou nou defann dwa nou, n ap ankouraje popilasyon an leve nan kat kwen peyi a pou defann dwa w. E de fèt lendi k ap 25 oktòb, Se demaraj operasyon fèmen Leta a pou nou jwenn yon modis operandi k ap pèmèt gon siyal ki bay sou tout peyi a. Nou pral pase yon kamarad Yvan Dre k ap gen pou l fè lekti an pati e nou pral reponn kesyon e nou pral defini metodoloji batay la pou tout peyi a ka klè kote n prale E menm jan nou pral di tou ak ki tip de moun nou ekri deja pandan tout semèn nan. Lendi k ap 25 oktòb 2021 an, operasyon fèmen peyi a ap kòmanse, l ap kontinye madi 26, mèkredi 27, jedi 28, vandredi 29 oktòb 2021. N ap bay samdi. ak samdi 30 ak dimanch 31, n ap pran jou sa yo pou n ravitaye, pou n ale legliz, lendi k ap premye ak premye madi k ap 2 novanm, se fèt sen yo ak mò yo k ap manifeste kont fòs fè nwa yo. Mèkredi 3, jedi 4, vandredi 5 novanm 2021, N ap pran yon ti poz pou n ka tann fòs fènwa yo pou n tande ki limyè nan tout sa nou pral site la yo paske ki limyè y a pral pote paske nou pa vle wè nou pa vle rete pou n pa wè klè. Kestyon ensekirite, kestyon vòl, kestyon vyòl, kestyon kidnaping, kestyon lavi chè, mache nwa k ap fèt sou gaz la, kestyon mache nwa k ap fèt sou fè, siman, yon manyè pou pèp la mande kestyon depòtasyon masiv ilegal k ap fèt sou pèp ayisyen an, sou frè n ak sè nou yo Ozetazini. Epi, nou ta kòm tande tou yon ti kestyon k ap pale yon ti zafè kote pèp ayisyen dwe peye 17 milyon dola pou lage ameriken ke nèg 400 mawozo ta kidnape. E daprè jan bagay la ap pale an, Ta sanble, lajan sa a, yo deja ap konkokte o nivo de DGI, o nivo de plizyè enstitisyon, pou yo ta rive jwenn kòb sa a sou do mizè pèp ayisyen an, pou al peye pou yo kapab libere 17 ameriken ki kidnape, pou yo bay 17 milyon dola a 400 mawozo. Nou di se byen konte mal kalkile. Paske lè nou konprann kòman anviwònman lakay nou ap degrade, kesyon pwoblèm agrikilti, Kestyon nèg ki pran leta a, aparèy leta a, kès leta a, yo fè l tounen yon kès manman yo avèk papa yo y ap souse. Jodi an, fatra se fatra ki zanmi nou nan tout kwen lari nan peyi an. E se menm fatra sa yo tou ki vin anndan leta a k ap souse ti rès ki rete nan kès lan. Nan sans sa, nou di operasyon fèmen peyi an, Se lendi 25 k ap vin la a, jan n te di an. Nou di fèmen peyi an, se fèmen peyi pou n rezoud pwoblèm veritab k ap brase bil peyi an pami pwoblèm nou sot site la yo. Se pa yon fèmen peyi pou nèg jwe, se pa yon fèmen peyi pou nèg vin fè matuvu, se pa yon fèmen peyi pou nèg vin konprann se matadò sou pèp, se yon fèmen peyi pou n di se twòp atò e pazavan Pwoblèm sa yo rezoud, peyi an nou pap ka rekòmanse fonksyone ladan l e nan sans sa a, nou di tout nèg ki konnen ke yo pran Leta daso, kòmanse bay talon yo, kòmanse jere tèt yo. Pèmèt nou di maten metodoloji nou an senp e nou konprann byen detaye, ladan l nou kwè e analiz yo moutre la solisyon de lensekirite se un pwoblèm politik, elle est eminamman politik. Paske jodi a, nenpòt otorite k nan tèt Leta a ki pa gen yon minimòm de lejitimite, tout aksyon l ap poze p ap ka bay rezilta. E jodi a, pandan semèn nan, nou wè Premye Minis, Prezidan kasik Henry Ariel Premier deside fè 2 chanjman. Nou t ap byen, nou t ap di chanjman sa yo byenveni, si e sèlman si yo te gen konpwomi nasyonal. Trè malerezman nan sa n ye a, kriz gaz ki gen la a sou konplisite Leta pou dekapitalize moun, e patikilyèman mwen menm pèsonèlman m sot achte yon galon gaz pou 200 dola, se de siyn ki moutre chak jou pi plis se nan pwofondè labou n prale. E maten an, n ap atire atansyon popilasyon an pou n di l nou ankò nan konsiltasyon. pou n ka fè petisyon nasyonal kont ensekirite a soti. E n ap tann repons tout moun sa yo nèt, paske n pap fè l san yo, son dokiman dakizasyon entènasyonal, kote nou pral mande loni, nou pral pale ak Etazini, e n pral chache de zanmi ki nan zòn Ewop la. Fò nou klè ak tout moun, aktyèlman batay la pa gen benyen kache lonbrit, e nou zòt nou gen pozisyon fèm sou li. E de dezyèm apwòch la, antan batay la lanse, operasyon lanse peyi a lanse, tout òganizasyon sendikal, gen anpil nòt ki soti pandan wikenn nan, e nou kwè gen de nòt k ap soti toujou, tout lòt òganizasyon nan soyete sivil la k pa ko soti nòt, n ap ankouraje buzis yo soti nòt, n ap ankouraje yo soti nòt, m ta ka di pou solidifye e entansifye mobilizasyon. Maten an, siyal la lanse, lendi 25 oktòb, Donk se operasyon fen peyi a. Fen peyi a paske ensekirite se pwazon. Sekirite se byen pou tout moun. Si pa gen sekirite, p ap gen lekòl, p ap gen travay, p ap gen envestisman. E de fèt, san sekirite, tout sa n ap di yo la pa gen ankenn bagay k ap ka akòde, pa gen youn k ap posib. E maten an, Fosa e lòt òganizasyon sendikal ki sou tout peyi a, Donk m panse yo deja angaje e moun k ap vini e nou ankouraje pou yo vini pandan wikenn sa a. Nou menm nou disponib, jan nou renmen di l, nous assumons notre responsabilité et nous attendons le verdict de l'histoire. Chanjman nan tèt pnh la pa vle di anyen pou nou. Paske se Ariel Henry ki se prezidan CSPN e lè l retire Léon Charles li mete Frantz E sa pa vle di anyen ditou pou nou. Paske nou konnen genyen ensekirite a se leta menm ki pwograme l e se leta ki enstitisyonalize l. Nan sans sa a, nou menm nou di chanjman DG pnh sa pa vle di otan anyen pou nou ditou Nou mande Ariel Henry, premye minis defakto, e avèk tout lòt akolit li yo, fèmen peyi a, se pou nou mande l chita avèk tout fòs viv peyi a, avèk akò Penn, akò Montana, akò Ariel, akò Mache pou lavi. Akò lari an pou nou jwenn yon solisyon pou n rezoud pwoblèm politik la paske pwoblèm peyi a se yon pwoblèm dòd estriktirèl, se yon pwoblèm politik. E se pou rezon sa a, depi 4 oktòb nou te kòmanse grèv e nou kontinye 18 e jodi a la a popilasyon an ranmase tout ansanm de revandikasyon yo, yo kòmanse avèk li nou menm n ap avanse e n ap mande tout politisyen yo fèmen peyi a se pou yo tout nèt. Nou di sa, kèlkeswa l te André Michel, ke l te Marjorie Michel, ke l te nenpòt moun nan, nou fèmen peyi a pou yo al chache solisyon an pou l ba nou, pou di nou, tout politisyen chita ansanm, pou yo mete tout akò yo ansanm, pou yo fè yon sèl, pou bay yon prezidan pwovizwa, yon premye minis e yon gouvènman de ripti. Men m ta renmen di, avèk tout paran yo, mwen menm, mwen se yon pè de fami, mwen gen timoun pou m voye lekòl tou. M gen ti sè, m gen ti frè, m gen kouzin, m gen nyès ki pral lekòl tou. Men m ta renmen poze yon kesyon. Depatman gran sid peyi a, ki gen 4 depatman ladan l, plis yon pati nan lwès la, 4 depatman edmi, ki bloke depi plis pase 4 mwa, eske moun sa yo pa gen dwa lekòl? Mwen menm map di w, nan nan, ekoute, e pa koute, e pa, e pa katastwòf natirèl ki bloke gran sid la. Map di w, lansanm geto ki gen nan peyi a, yo tout chaje lise, yo tout chaje lekòl nasyonal, yo tout chaje lekòl prive. Yo youn pa ka fonksyone. Eske timoun sa yo pa gen dwa a lekòl? Se kesyon sa yo mwen menm m ap poze tèt mwen. E ban m di w ti bagay, la kesyon de kidnapin, la kesyon de lensekirite jeneralize, la kesyon de kadejak k ap fèt sou medam yo, sou timoun nou yo, les deux sexes, lè malfra yo poze lapat sou moun yo, yo fè kadejak sou ni gason, ni timoun. Yo pa konn granmoun, yo pa konn vyeya, yo pa konn avèg, yo pa konn andikape, son bann mons ke yo ye. Ebyen, se yon ansanm entèwogasyon sa yo, nou menm antanke gwoup òganize nan sosyete a. N ap poze tèt nou kesyon, èske nou kapab kwaze bra nou, nou 12 milyon, pou n kite yon ti ekip moun deside yo pran tout yon nasyon, tout yon peyi an otaj, e nou menm pou nou kwaze bra nou pou n mouri an plas? Mwen retounen avèk fraz sa pou m di nou ke yon moun ki pa konsyan de pwoblèm li, pa lapèn pou ke lòt moun kapab apitwaye sou sò li. Yon fraz de Thomas Sankara. Jounen jodi a la pèp ayisyen, se pa bandi ki pou di nou pran lari, se pa bandi ki pou di nou pou nou lòk, se pa òm politik ki pou akapare mouvman lòk nan men nou. Nou dwe fè yon mouvman spontane pou n voye yon sinyal bay tout peyi nan mond lan e ke sinyal sa pou di ke Ayiti pa kapab ankò, Ayiti sou dèyè. Kòman w konprann non peyi pou w ap viv? y ap kidnape moun pasi pala, moun ap mouri agòch adwat, bandi ap fè lalwa, pwoblèm gaz, epi popilasyon an kanpe li poko ka di anyen. Li lè li tan pou nou leve pèp ayisyen. M p ap antre nan lojik vyolans, men ofèt nou konnen ke lè w nan yon sitiyasyon konsa, fòk ou kapab bay dèyè w 2 tap. Antouka, tout rezo sosyo yo m swete ke nou fè eko ak sa ki pral pase pandan semèn nan, paske m panse ke. Semèn nan nou pap mouri. Si nou fè yon semèn fèmen peyi a nou pap mouri pou otan. Paske peyi a te deja fèmen e jounen jodi a la se pèp ayisyen an ki pou pran desten l an men. Sak pou fèt la fòk li fèt. Nou rive nan yon moman klou a fò l pete. Paske nou pa kapab ankò. Donk nou ta kapab imajine nou ke se difisil. Se difisil sa kap pase nan peyi a la jounen jodi a la. Gen anpil nèg kap viv byen e e rès pèp la sa nou di avè l. Li dwe kontinye viv konsa? Moun Site Solèy, moun Lasalin, moun tout kote nan peyi a fòk nou leve kanpe. Wi, e bandi yo? Mesaj sa se pou nou. Pa anpeche pèp la al manifeste. Kite pèp la lòk. Si nou anpeche pèp la antre nan lojik pou kapab defann dwa l, ebyen yon bon maten n ap pèdi konfyans popilasyon an e lè sa a popilasyon an pral koresponn avèk nou. M swete ke tout moun tande mesaj sila e ke yon maksimòm prekosyon kapab pran apati de lendi jiska vandredi si pèp ayisyen an konsyan li dwe lòk tout bon vre. Mèsi la fami, kòm toujou un maksimòm de kòmantè, un maksimòm de pataj. Mande ak fanmi zanmi pwòch ou pou kapab abone ak chanèl sila epi pa bliye ba nou ti pouz ble an pou nou dir ke vous appreciez le travail. Pi aprè, qu'est-ce qu'on dit? A la.